Nou menm tou kòm jenn fanm ak jenn gason k ap soufri, fò nou aprann soufri pou nou di non. E lè n di non an, gon sèl bagay ki pou chanje l, laverite ou lanmò. Men nou pa ka di jodi a nou gon pozisyon, paske nou soufri, paske nou gon pozisyon nou bezwen ke gon ti posibilite. nou inyore kote n sòti. Mwen m panse ke fòs entèvansyon an se yon moman ideyal ke l ye pou moun serye yo, sitwayen konsekan yo ki pou met tèt yo ansanm pou yo mete an aplikasyon reyèl refòm jidisyè la. Se premye kote pou n kòmanse si n vle gen peyi. Paske depi ou gon peyi ki pa gen sanksyon ladan n pa lajistis ou p ap janm sot nan sa w ye a. Jodi a gade byen pou nou wè tout moun k ap kouri pou y al vòlè nan avèk wa Henri ii. Pou ki rezon? se paske mwen menm ki te gen manda moun Dèlma ak Taba a nan men m, m ap denonse yon seri de nèg k ap fè deriv anndan Leta a. Yo pa janm pran desizyon kont yo, pa gen sanksyon ki rive moun sa yo. Kiyès ki pase kòm move moun nan? Mwen menm. M vin tounen yon anmèrdè. Enben, lè sitwayen an ki t ap fè kou depi 25 kan, li wè pitit machann marinad la li menm ki pa t menm fè sakrifis li te ret lekòl menm jan avè l, li rantre nan Leta al vòlè l milyonè anyen pa rive l, Jodi a la ou wè ke wap pèdi moun kredib anndan sosyete a. Men toutan ke pa gen jistis la pa sou de pye l pou gen sanksyon, nou menm kap vini an nap toujou soufri. An palan de sanksyon DP, gen anpil sanksyon m wè k fèt la ki fèt sou de aktè politik. Non, si nou t yon sosyete ki te òganize, sanksyon moral yo tap itil nou reyèlman. Men di fèt ke nou gen yon pwoblèm lajistis ki trè fò jodi a an Ayiti, M ap ba w yon ti anekdòt. Mwen menm kòm palemantè, m fè 17 vwayaj devan lajistis. Pou ki rezon? Se paske lè w vle voye bon egzanp lan, se ou menm ki pou kòmanse pa ou menm. Nan 17 vwayaj ke m fè devan lajistis, m gen 5 òdonans ki sòti, tou lè 5 sòti an favè m. Paske lè w se otorite, w ap denonse. Kèlkeswa kote jistis la ye li te mèt anba yon pon lè yo rele w fò w ale. Enben jodi a ou wè ke nèg la li menm yo denonse l, li nan pòs la ap fè deriv pa gen anyen ki ka rive l, li rete san zenkyetid. Se menm jan mon frè. Pou sanksyon ke y ap anonse a te gen enpòtans fò lè desizyon jistis la te pran yo te fè l aplike. Pa bliye konbyen ane ke m genyen m ap denonse Accra kòm youn nan pi gwo machann dwòg ki genyen an Ayiti. Gen desizyon jistis wi k sòti pou Accra pa al devan lajistis. Di m. Se pa akonpanye ak kat akonpanye prezidan de la repiblik pou l t al nan toune, ki desizyon, ki sanksyon ki janm pran kont li. Jodi a se nòmal w ap jwenn de moun yo nonmen yo nan dwòg, y ap pi alèz pase ou menm ki kenbe kamera w la k ap chache lavi onètman. Men se sa yo pou n goumen kont li an Ayiti pou n wè si n te ka viv tankou yo. Tout tan poko gen yon gwoup de fanm ak jenn gason ki met tèt yo ansanm pou fè batay sa a, M garanti nou, mizè n pa pou demen. Sak fè Mesye Belizaire, sa sa vle di pou ou lè Etazini di gen yon seri de moun li pa ka pran sanksyon kont yo paske yo gen nasyonalite amerikèn? Men, papa koripsyon an Ayiti se zwazo bèk fè kè l ye. Si nou li dènye rapò e DIE pou la Karayib w ap wè ke moun ki pi plis alimante gwo trafik dwòg la an Ayiti se dè ajan DEA yo te ye. Jodi an m pral di w byen, Kiyès ki te mete Michaël Martelly prezidan sou konplisite Joslèm Privert? Enben, se toujou menm zwazo bèk fè sa a. M pral di nou byen. Men Ariel Henry yo di ke ki nan konplo pou te asasine Jovenel Moïse. Mwen menm e prizonye m te ye lè sa a, m pa antre nan bagay gran nèg. Men, pou kiyès moun ki kanpe dèyè l e pa zwazo bèk fè? Jodi an la a, kiyès moun ki di Jovenel p ap janm jwenn jistis e pa menm ameriken sa a? Sèke si nou menm, Nou ap bay tèt nou manti paske yo pale de okipasyon, yo pale de entèvansyon nou prann mal, se paske n nan manti a tèt nou, paske le peyi etè deja okipe depi 1994 ok au retour de zwazo bèk fè avèk Jean Bertrand Aristide depi 1994 la li pa fèl menm jan l te fèl an 1915 men li pi mal pou nou paske lè ke l ap jere l atravè nos voyous li pa pran angajman nou soufri plis moun onèt yo. Men jodi an, fò moun ki onèt yo, menm lè y ap soufri, yo pa ka touye nou tout. Fò nou kanpe pou nou di ke a zwazo bèk fè, ou pa ka ap kontwole tout enstitisyon nou yo epi pou pitit peyi a ap vin pi mal chak jou. Se responsabilite nou, angajman nou pou nou pran, lè fòs la vini, pou nou angaje nou a de moun kredib, moun serye pou kanpe devan yo pou di kisa n bezwen pou peyi. Mèsi. Ann pran yon anekdòt. Nou sonje nan menm pakè sa a, ki pa t la a, te gen yon lòt kote, m t al pote plent pou Romel Bell, paske m te di Romel Bell nan konplisite pou detounen zam ak minisyon ke ladwann sezi. Pou l te kache dèyè sa, li fè direktè afè jiridik la just fè yon ti plik achte, voye sa yo vle a pa devan komisè gouvènman an. Men kisa k te genyen? Du fait ke se Arnel Belizaire, yo te di se yon anmèrdè ki pa vle pouvwa a mache. Men. Menm janm te dil. Mon ami frère Jean Mona pa envitem nan emisyon paskem site non moun lè map pale. Ebyen jodia yo fèm pase pou yon bèt nwa. Men zwazo bèk fè dil pran sanksyon. Men Canada dil pran sanksyon yo site non. Menm wè tout moun ap repete. Pou ki rezon? Se paske nou menm dè ken jèn nou paka gen valè, nou paka onèt. Mwen menm Anel Belizaire votre serviteur m di non ak peyi. Mwen di yo ke map fè tout sak depann de mwen poum respekte la lwa. E lè map pale m pa nan voye plon gaye map di entèl konbyen lane m genyen map di nou nan sosyete a men sak pwal rive de ki dwa Salim Soukar genyen pou gen tout zam sa yo ki te antre o non de Salim Soukar Laurent Lamothe just siyen yon ti bout papye li òdone direktè jeneral la dona bay Salim Soukar tout zam sa yo enben nou pat bal enpòtans nou te di kite peyi a mache enben men konsekans lan jodi a e blan k di Romel Bell nan. nan trafik zam kounye a, nou tout ap repete l, men lè mwen menm ki reprezantan Dèlma ak Taba a, ki te nan Paleman o non di pèp ayisyen ki t ap denonse lè deriv, nou te konsidere m kòm yon anmèdeman. Jodi a, yo te vle touye m pou dyòl mwen an Ayiti, men tout moun k ap spekile, di m de kisa ou repwoche m de tout sa ke mwen menm m ap repwoche depi pli de dizan yo. Enben jodi a men konsekans lan. Depite Anel, ou gen gwo enkyetid pa rapò avè fonksyonman jistis la? Jistis la, peyi a? Mesye, menm moun fou nan lari yo gen enkyetid. Mon frè, lè w gen yon jistis ki nan eta sa a nan peyi a, pa gen nou youn non ki moun. Se ke nou tout ka viktim a nenpòt ki moman. Paske, ki sa k fè valè malere k pa gen non yo? Se lè gen jistis. Lè yon moun fè w yon abi, lè yon moun fè yon bagay ki pa nòmal, ou di ke ou pral devan lajistis se lè ou pral jwenn jistis. E poutèt sa wè man, sa ki te ansyen nou yo di lajistis se lèv yn nasyon. Mwen m tande moun ap kritike Ariel. Mesye, kòman ou pral kritike Ariel lè w jwenn yon pakèt voryen, yon pakèt vwayou, depi gen yon ti envitasyon, yo tout al chita ak Ariel pou relasyon. Enben, Wa Henry pa gen anyen ke w ka repwoche l. Men si te gen moun reyèl. Lè ekip Ariel la envite, li te wè se manman n, papa l, zanmi n ki bò kote l sèlman, li t ap di, a, nan direksyon m pwale a, mesye, l pa bon. Fòk nou fè yon bak pou n reflechi. Men, lè l envite, tout vwayou, tout voryen yo gentan al chita epi y ap kritike l. Sou ki sa yo baze pou yo kritike l, lè ke y al chita avè l? Enben, se menm jan avè ijistis la, mon frè. Ou menm ki malere k pa gen non. Jodi a, nèg la di w li pral touye w, li pral fè w abi. Enben, se mawon pou mawon. Jan w wè m fè kounye a la, ou pa wè andeyò m rete? Pase m al nan mòn. Pase si yon nèg di m l ap fè m abi la a paske m t ap bat kò m twòp lè m te palemantè, m pa gen okenn kote m ka rele. Ansanm de sanksyon Kanada pran yo, èske w panse li kapab ede peyi a alavni? Sa yo pa sanksyon. Sa yo dilatwa, ou konprann, pou fè sansasyon. Sanksyon, mesye, mwen m toujou di moun byen m konn sa k sanksyon. M te lekòl, mesye. M te nan lame. M se yon jiris nan kò met sou li. M konn sak sanksyon. Lè ke vreman map fè machandaj avè w, m di map pran desizyon kont ou, epi w alèz de tè mouvman, wap sikile nòmalman, pa gen sanksyon, li te mèt moral mon frè. Pou l aji sou moun nan, fòk gen jistis kap mache. M di w wi, sanksyon li te mèt yon sanksyon moral. Poul gen rezilta e repèkisyon sou moun nan fò lajistis sa ap mache. Tout tan ke otorite bò lakay se sa yo fè de jistis la mesye. Prezidan Ariel Henry mesye nome prezidan kasasyon. Mezanmi nou serye? Eske n serye ak tèt nou? Men nou wè m fèk kare bèt nwa paske sa ki ilegal la mwen menm lè m ap denonse l pou ti Jak m ap gen menm pozisyon an pou ti Pyè ki vin fè ke eleman jenan se mwa. Dans une circonstance pareille Mwen menm mwen wè ke moun kap peye konsekans la se nou k devanm nan la, les jeunes gade petèt ou gen 22 zan 23 zan k antre nan metye a mwen m gen 52 zan m antre nan palè nasyonal an 1988 kòm ofisye de sèvis m te youn nan meyè eleman k pase anba Angelou nan palè nasyonal m son w gad m fyè pou m di l e se gras a gad la k mete m nan nivo ke m ye a m pa gon nèg ki ka fè m pè m respekte tout moun men m pa pè oken vagabon e Mwen di tout moun ke map denonse yo, jou yo konnen ke Arnel Belizaire kòm sèvitè ki reprezante Delma ak Taba o nivo di Parleman Ayisyen, 49 vièm lejislati, rantre nan konpwomisyon ak kèlkeswa otorite a, lap denonse yo, se pou l ka kache dèyè yo. Denon, men menm avili m. Moun yo di m sa Lamòt gen avè m, mwen di moun yo m pa gen anyen a Lamòt. Lalwa pa bay Laurent Lamòt dwa pou l te fè kòmann tout zam sa yo nan Desalin Soukar. Enben jodi a, Zwazo Bèk Fè di l, Kanada di l men pa gen anyen ki nouvo. M te di yo deja ki sa yo te janm fè kont li. Mwen te di Romèl Bèl nan detouneman zam e minisyon sezi pa ladwann, yo pa t janm te pran sanksyon. M al pote plent lajistis, mezanmi, la a nan pakè a, m desann sou Bisantnè a kòm palemantè, m di m fè travay mwen onivo di Palemant, yo pa fè l, bon m ale kòm senp sitwayen. Nou pa rann nou kont jodi a la, menm moun ou te gade w kòm modèl otrefwa, jodi a la l ka tonbe nan koripsyon, nou konn poukisa? Paske pa gen sanksyon. Moun nan k pwofesè depi 25 an, li wè l ap woule yon ti Terios, men jèt djòl sou li, men l toujou rete diy, onèt. Lòt nèg a fèk parèt, difèt ke l tonbe nan koripsyon, nan vòlè, Li gen pi bèl kay, li gen pi bèl oto e jodi a se li ki gen ora nan sosyete a. Gade byen pou nou wè kòman laprès vini kounye a la. E tout moun ki gen nan sa k pa sa e li laprès bay pale jodi a. Nou konn sa k fè sa? Beethoven François Fils fin parèt la a. Mwen menm, m gen yon pakèt gwo nèg la yo pa konn se Beethoven François Fils. Poukisa? Li pa nan vòlè, li pa gen non, li pa nan sa k pa sa. Depi ou pa nan sa k pa sa ann Ayiti jodi a ou prèske pa gen enpòtans pou yon seri de moun. Enben men sa pou n goumen kont yo a. Mwen m yon nèg ka touye m, men w pa ka fèmen djòl mwen. Paske mwen di l. Dyòl sa a Bondye ban mwen se pou m pale verite, pou m denonse tout vòlè, tout voryen. Bò bounda m, youn pou lapolis, lòt la pou DGI paske fò m toujou an règ. Sempitènèl Belize, Sa ki mennen w atè se kesyon SCH 2000, pou laverite e pou listwa, kiyès ki mèt radyo SCH 2000? Non, SCH 2000 se yon pwopriyete de madanm mwen ke li ye, ke nou fè yon byen komen. Jodi an la, ke mwen wè ke radyo ap mal jere ki ka mete m nan pwoblèm demen paske depi w ap pran sanksyon kont anplwaye lalwa di men kòman pou fè l ou vyole tout nòm sa lalwa di yo mwen di pou sa pa rive pi lwen m fèmen sit la kòm se sit radyo a m ka fèmen paske lè w pran jounalis ou di ke w mise en disponibilité sans solde paske w gen pwoblèm kontrent ekonomik yn fwa ke w ap relanse ou gen obligasyon moral e jiridik pou rele anplwaye sa pou di ke. Kòm ou te gen yon miz an disponibilite san sòl, nou te gen pwoblèm ekonomik, nou gen yon ti mwayen la a ki rekòmanse, fòk ou retounen vin travay. Si anplwayè a gentan jwenn lòt travay li pa chwazi vin travay, se otre choz. Men ou pa ka di m nou pa yon bwat, nou pa gen yon kò gang n ap jere, nou pa gen vrèman yon poubèl ni yon makrèl, ou bay yon jounalis yon miz an disponibilite san sòl, epi ou relouvri w al pran lòt moun ki pa konnen aprè 23 zan yon nèg gen nan yon radyo ou bal yon mizik san disponibilite san sòl epi lè wap relouvri ou pran lòt anplwaye Polisye sa kyès li ye? Lebrun Saint Hubert se yon enspektè kwadèboukè m tande ki bon mwen menm m ka goumen men m pi renmen Lè l fè l jiridik, paske gon pakèt jèn jounalis ki viktim de lebren sentibè sa a. Yo di ke se pwòch mwen yo te ye. Mwen menm, m pa gen pwòch nan metye a. Se pwofesyonèl nèg la ye, m te ba l travay li, ka fè travay li a. M te fyè de travay li a. Jodi a, si nou gade eta RCH 2000 tounen, tout ansyen jounalis yo sentibè mete yo deyò. E sesi, li pa mete yo deyò o fe de la lwa non. Li ba yo miz an disponibilite san sòl. Epi li rekrite nouvo moun ki pa gen anyen pou yo wè avèk sa jou nan metye a mande an, epi yo youn pa poze kesyon mesye. Apa direktè a di ke li menm ki pdg jodi a, mesye Belizaire pa la, li bay jounalis yo miz an disponiblite san sòl. Apa l ap rekrite nouvo moun l ap rekrite. Poukisa l mete moun sa deyò aprè 15 an, aprè 20 an, aprè 12 an? Mesye l pa nòmal. Men menm sa yo banm pwoblèm. Kòm jodi a dosye a devan lajistis e se pa paske m pran koz jounalis yo non men non m te siyen anba patant RCH 2000 ki pou di ke s on enstitisyon k ap mache au vu de la loi. Si jodi a gon nèg ki vle itilize fizi l pou l kraze l, mwen di ke m p ap kite l kraze l nenpòt kijan. Le sens du devoir et du service la solidarité entre frères d'armes sont des règles fondamentales. L'obéissance au pouvoir civil auquel le peuple haïtien aura choisi librement de confier la direction des affaires du pays dans le cadre d'élections libres et transparentes est une règle essentielle pour le bon fonctionnement et la pérennité de la démocratie que nous voulons construire. En intégrant l'armée, vous prenez l'engagement de respecter et de défendre notre pays, ses citoyens, sa constitution et ses lois. La nation compte sur vous pour rester fidèle à ses engagements tout au long de votre carrière et à ne vous en détourner sous aucun prétexte. En tant que militaire, vous êtes des citoyens et vous pouvez avoir une sensibilité politique. Mais, dans l'exercice de vos fonctions, vous devez rester à l'écart des luttes politiques partisanes. Vous devez éviter de vous laisser manipuler ni par les politiques, ni par les forces d'argent, ni par les trafiquants en tout genre. Les tentations ne manqueront pas, mais vous devez apprendre à y résister. Vous allez commencer votre carrière dans une période troublée et difficile, où la menace pour la sécurité nationale ne vient pas d'ennemis extérieurs, mais de groupes armés à l'intérieur du pays. Il incombe, il pardon, aux forces de police d'assurer la sécurité des vies et des biens. Mais il peut arriver, et il arrivera certainement, que vous soyez mis à contribution pour appuyer la PNH dans certaines opérations. Jusqu'ici, l'armée a pu apporter son expertise et ses moyens d'intervention aux diverses opérations de la PNH et la nation leur en est reconnaissante. Ce sera à vous, par votre comportement, de faire en sorte que nos compatriotes, que nos compatriotes fassent à nouveau confiance à l'armée et soient fiers d'elle. Vous aurez aussi à les servir dans les catastrophes naturelles, cyclones, inondations, tremblements de terre, en participant activement aux opérations de secours et de livraison d'aide d'urgence. Je profite pour féliciter le haut état-major sur la participation du corps des génies dans la réhabilitation du tronçon de route compris entre le carrefour Caso et Bon Repos. Dès que nous aurons restauré l'environnement sécuritaire indispensable à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. La demande sera grande pour une armée offrant, offrant davantage de services dans divers domaines à la population. L'état-major devra vous préparer à y répondre à la satisfaction de nos compatriotes. Je constate avec plaisir que cette promotion compte des femmes. 92 femmes sur un effectif de 409 hommes, soit 23%. Ceci constitue un pas dans la bonne direction. Les forces armées d'Haïti font mieux dans ce domaine que plusieurs autres administrations, mais c'est toujours insuffisant. Au 21e siècle, les femmes qui le souhaitent doivent avoir leur place dans les différentes unités de notre armée, y compris dans les unités combattantes. Je ne demande pas à l'état-major d'aller immédiatement vers la parité, mais je crois que nous pouvons faire un peu plus de place à nos sœurs et atteindre les 33%. Compte tenu de la précarité de nos ressources budgétaires et de l'énormité des besoins et des attentes de la population, les moyens mis à la disposition de l'armée restent encore très limités. À l'avenir, les gouvernements successifs devront eux aussi à se pencher sur ce problème qui nous apportent leur soutien dans la formation et le perfectionnement de nos recrues. Je terminerai mes propos en vous remerciant et en vous félicitant, chers recrues, ainsi que vos familles. Je vous souhaite le meilleur dans votre parcours je crois que à tous ceux et celles qui ont pris part à cet événement, je vous dis merci. Et je crois que venhonneur vous a été préparé. Et pour cela, vous allez devoir suivre les consignes du protocole pour vous guider. Merci. Ah